Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons la KO pour capable boter baou une nouvelle émission. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour vous apporter un maximum d'informations. Mais juste avant d'aller plus loin, est-ce que c'est pas évident de vous abonner puis activer la cloche de notification pour capable recevoir toutes prochaine vidéo nous pral Alors, quand vous écoutez cette voix, ben vous vous dites ce n'est pas évident ou c'est évident de vous abonner alors c'est parti nou prale nan bel air bel air nou sonje dènyeman barbecue lanse yon mesaj bay tout moun nan bel air il a demande pardon li mete ajenou justement pou kapab mande tout nèg bel air pou fè yon sèl sa vle di pou ale vè sa nou ta kapab rele veritab revolisyon ke li ap prone a men la kestyon kon se poz. Davantaj, Èske moun Bèlè pare? Paske nou te fè anpil kòmantè sou kesyon sila a pou di, ebyen, èske moun Bèlè yo menm yo pare pou metandu sa a Barbecue lonje ba yo? Brèf, pour tout savoir, direksyon Bèlè. Isit la, se pa twò fasil de travèse sètèn ru. Anpil kote, nou ta kapab di se var. E si w travèse la, Se yn bal a la tèt. La nou ta kapab di deja klima a pa montre ke ebyen lè 2 kan saprèt a fer sa n ta kapab rele yon sese l fe inilateral pou kapab pèmèt ke tout aktivite reprann nan zòn sila. Men ekoute gen yon pati nan Bèlè kote ke aktivite yo reprann totalman men nan zòn kote var yo ye a difisil on peut pas les approcher. Vwala poukwa notre kameramann a deside. un petit peu de nous faire vivre quelques images. Des images prises de loin des images côté que il y a des hommes, mais monsieur Sayo dit tout simplement que attention, faut qu'on pas filmer tout côté parce que immédiatement braqué caméra non série de points, eh bien l'ennemi qui est en face l'a pris posté. Et pendant le tournage, on a entendu quelques détonations. C'est juste pour vous dire que eh bien La pè a li poko ka enstale o nivo de zòn sila. Nou pral fè w viv kòman sa ye avèk anpil emosyon paske si w ap gade zòn sa byen, zòn nou filme yo ebyen se zòn dezerte. Dè jan egalman ki yo menm fè dè kòmantè parapò ak mesaj Barbecue voye ba yo. la mort de Jovenel Moïse pour dire que et eh bien barbecue retrouve les dans une situation difficile parce que moon qui était toujours à supporter l'IA dit la ville et puis après pour les autres réactions ben, il y a des gens qui ont même euh, hostile à l'égard de barbecue. Des gens qui disent que si Barbecue bezwen lapè tout bon vre, se pou l parèt tèt li la a, epi nou menm n ap fè sa n ap fè a avèk li a, epi aprè li menm l ap jwenn lapè a. C'est parti! Vous allez vivre pendant une dizaine de minutes tension, suspense, déclaration et c'est parti! Jwèt k ap jwe nan peyi a la pou nou kapab konprann yo. Ke nèg yo aranje yo pou yo bay vòlè parèy yo, asasen parèy yo, kriminèl parèy yo a, ki fè zak avèk lòt asasen parèy yo a. Nou pa manje pwa, nou pa peye lapire. Epi, e sa m t ap di, e pou sa tou, mwen sanble ak Babekyou, sou benyen lapè a, m ap tann ou Kafou Ritimas oubyen Kafou Bebe Tyèl, vin dèyè lapè w. M ap ba w lapè w. Mèsi. Kizon detu. Sa tout nou wè yo sa se abri nèg babèkyou yo fè jis yo menm yo menm pou yo ka idantifye pou yo ka kanpe pou yo tiye moun bèlè bal tèt e konsa yo se plis sèvi timoun moun nan zòn nan la konsa tout sa wap ba yo ya ba yo tou devan je w la ba yo tou devan je w. Mesye Abila ou bon konn lè nèg yo kòmsi pa yo nève ba sesi sela yo annik pase dan kapwa la epi yo lonjel ba yo brrrr sou menm sou te chita ou menm ou sa w jwenn ou jwenn sou pa jwenn tou nan ou menm konprann depi w bliye kò w. Wè jan espas la vid la. Nap gade 8 timas la. 8 timas pwolonje Sak gen la ki fè zòn sa, liy sa fèmen konsa? Ok, zòn sa se popilasyon ki tap viv ladan li. Ann di wè la a fason ap gade se yon legliz la a sou kote a se yon legliz ankò ok se 2 legliz ki la plis popilasyon tap viv tout nan ri se maten jou de kat plis gon gon lekòl dèyè a la a yon lekòl la a nan kwen an sou bò isi konsa jis popilasyon ap viv la se pòpòpòpò pandan nèg jenèf yo se nèg jenèf yo. ki kraze zòn nan konsa. Ou wè kounye a, jounen jodi a, ou wè Babekyou ap di revolisyon. Lè l pa pale w de revolisyon, l pale w de, de, e, e, an n di, an n di sa, an n di sa jan l ap di, l ap di bagay la, l ap di w, e, se sistèm nan. Men, an n pran, an n pran bagay byen detèmine. Si w ap pale de sistèm, èske malere, malerèz sa yo nan fè pati sistèm nan? Se moun sa yo sistèm nan. Se li misye fè kouri, mawon, tire tribò pa bò, fè yo vole kite zòn yo. Se sa k sistèm nan. Men se kounye a misye vle konprann sistèm nan. Se kounye a pandan sistèm nan fin brèl, se kounye a li vle pale de sistèm nan. Lap di w konsa ke nèg anwo yo. Non, se nèg anwo yo te konn ap finanse w pou te kraze, pou te kraze katye popilè a. Se nèg anwo yo te konn ap finanse w pou te kraze katye popilè a men jounen jodi an se nèg, se moun sa yo ankò wap. Kounye wap voye toya sou yo. Pase ou bliye se nèg sa yo t baw zam, se nèg sa yo t baw bal, se nèg sa yo fè w konnen se nou t bèt nwa pou yo te ka tiye nou, gen anpil moun ki pati al chili, sa ka pati al sendomeng, se yon fason konsa misye mete anndan peyi a jis pou tout malere malèrèz ka bay peyi a. Men jounen jodia ou met figi w byen di pou nou wap pale de kont yon sistèm, ki moun ki sistèm nan? Tout kay tout kote misye kraze yo se moun ki kont Jovenel Moïse se la l kraze yo, konkou Ti Don Tony se la l kraze. Wè se men kounal di w boulos boulos menm si misye pa zanmi w men omwen misye ta pale de l pa vle pa vle misye vin sèvi a pouvwa l di w pa vle pouvwa a ankò. Fè dechoukay la anndan wi a babekyou menm tout moun wè babekyou pèsonèlman avèk gwoup gang li lal fè dechoukay la anndan ti toni men jounen jodi a mwen pap di w ap goumen kont yon sistèm men ti toni ap rele li pa vle jovenel moïse se paske w konnen ti toni byen a dimitri vòb se pou tèt sa fè sa se tout nèg ki kont jovenel moïse se yo menm ki sistèm yo babekyou men l pap janm wè lòk gwo maya. Brant, Mez, lè tout moun sa yo, Akra, nou pap janm wè moun sa yo. Se moun sa yo, se yon gwoup moun ki pèmèt y ap fè peyi an sa, nou pap janm wè yo pase, se moun sa yo ki konn ap finanse l. Jojo Jovenel la, wè, wè, lè mwen wè misye ap. Yo mete m. Pale. Gade nan ki kondisyon nèg yo mete m. Jovenel Moise, a tout Martelly, a tout. Babekyou ki mete m nan kondisyon pou m viv mal. Enben, mesye, mèsi. M pa ka di. Lamò jovenel fèm byen men jovenel mouri jovenel mouri son kondisyon ki ta pou la pou mouri jovenel antouka ou mouri men pèp bèlè pèp site solèy nap tann ou nap tann tout kondisyon ki pou reyini yo epitou poun moutre w jounen jodia opozisyon pa la pou pale se nou k la pou pale se nou k konn ki jan nap viv Carlos gade gade jovenel gade l non. Pa gen pwa pou m manje m pa gen lwil aa jovenel aa jovenel yo cho kon mwen tande babekyou ap vin ap vin pran bèlè vin responsab bèlè. Gade! Haa Babekyou! Hay! Dan koko, dan lanban, jounalis e sèvo. Li toujou di lapè. Depi ajenou lapè moun bèlè. Li kriye. Mase mal yè map gade yon live. Map gade yè a mkwè je kwa yè a se ta yon mawo wouj. Menm chèz salon li chita sou li a, se youn nan chèz salon li te vòlè kay Ti Tony a. Ou konnen ti Tony gon resepsyon l toujou fè just lè moun ap vini, moun ki vin resevwa l, moun ki vin lakay li, se la pou yo resevwa l. Li di, chèz salon sa misye chita sou li a, anndan salon an, fotèy la, li di se fotèy salon, misye chita sou li, se yon bagay, yon bagay misye vòlè anndan. E bagay misye vòlè, misye chita sou menm, se tèlman nèg a nevòlè, chita sou menm bagay la ankò, Se al ladan l l ap fè yon entèvyou. Se nè vòlè. Alò ti lespwa sa a ki parèt pou Bèlè la a, alò nou menm anndan Bèlè kòman n ap viv peti lapè sa a? Ti lespwa sa a ki parèt anndan Bèlè a, se yon bagay n ap siveye. Ou pa p janm bay chat siveye mantay, sa pa janm fèt anken peyi dimonn. Pa janm bay chat siveye mantay. Nèg sa yo se yon kou y ap fè. Èddi moun ki enbesil, moun ki tèt anba ap toujou panse. Epi sitou pou dyaspora, dyaspora tou ap tou panse ke Babekyou mande lapè. Non! Pa janm mande lapè. Chak jou nèg yo tiye moun anba. Bon se chak jou nèg yo ap tiye moun anba. Nèg baz kaje dife. Ti Sosonn chak jou nèg yo ap tiye moun anba. Chak jou yo tiye moun anba. Èske yon machann dlo nèg yo tiye kap vann dlo yo tou nèg moun sa yo machann dlo chache 6 pou 6 moun nan travay. Èske yo tiye moun nan. Gon dam, gon dam ki ban w pote, pote bagay pou vin lan lari Timas, Pi yo baz 90 lan, yo tiye l, yo tiye l. Yo mande l kote l soti, yo mande pote a kote l soti, kote l soti, mete moun nan, pote a di sou dèyè l, mete moun nan, yo tiye l. Se la pou w vin gade pou w wè reyaksyon nèg sa yo. Se yon fab, an n di, an n sa sa yon fab. Nèg la ap jwe lespri w, jis pou l kapab moute kominote entènasyonal la e dyaspora yo tou, pou l kapab moutre yo ke l ap fè lapè. E gon ekip de dyaspora tou, ki ap finanse Babekyou ba anba. Ou wè? E se dyaspora sa yo, de dyaspora ki lespri yo fèt an byen, yo pa wè sa k ap fèt anndan peyi. Gen seri de moun, se la Babekyou vin antre al fè masak, an di an lal vòlè, m pap di vòlè, lal vòlè anndan kay epis la. Se lè sa ou wè Babekyou se nan bon vòlè yo te tonbe wi. Yo pran yon vòlè makiye. Babekyou se youn nan nèg, tout lè Babekyou te polis, Babekyou te toujou konn gen nèg k ap vòlè pou li nan lari. E m ap di l byen, nenpòt lè l pa la ankò, m ap repete l, de nèg, de twa, de ou twa nèg yo l te konn ap voye al vòlè pou li nan lari, tout lè l te polis. Pase ou pa ka kounya jounen jodi a wap mande lapè a. Men daprè nou menm nan Bèlè nou pa nan lapè avèk Babekyou. Non, ditou. Si Babe, si nou ta dakò on sèl lapè avèk Babekyou, se senp. Ann di laprè vè gran. On sèl lapè avèk Babekyou. Men sa nou tap fè. Èsi Babekyou ap dakò tout moun ki mouri lap leve? Dezyèman, èsi lap dakò tout moun ki kokobe yo ap bese pou pa yo ka wè yo? Twazyèman, lap remèt tout kay ki boule yo nèt? Nou pa gen pwoblèm. E katriyèmman, tout machin ki boule yo, l ap remèt yo, nou pa gen pwoblèm. Sa senp. E si moun e si moun konn mouri konn leve, Babekyou ka fè l, nou pa gen pwoblèm. Epi nou pa gen pwoblèm. Senp. Depi l ka fè tout bagay sa yo, Bèlè ap resevwa l de bwa. E n ap di Babekyou nenpòt lè l ta bezwen moute, li mèt moute Bèlè. Bèlè pa t janm te langè e Bèlè pa t janm te gen kont avè l, li ka moute l nenpòt lè l vle. Kèleswa lide l di l, li ka moute. Pase Bèlè ouvè bra l pou tout pitit. Pase nou menm an nan Bèlè, an di byen, pèp Bèlè gen 2 manman, yo gen 2 papa. M pap ka esile sa yo sekrè, ma vie son sekrè pou tout moun Bèlè. Ok, men moun yo aparamman ti lapè sa ki gen nan Bèlè, moun yo kòmanse ap rekòmanse aktivi yo penibleman. Vwala, yo kòmanse ap pran ti aktivite yo. Men yo pa yon fòs yo pran konfyans ke sou Babekyou non, e pa sa. Yo gen, e Jovenel Moïse vin mouri, sa se li vin moute ogou an atou te gen. An di an di sektè sektè ki tap finansye babekyou a an di li pran kou men epa sa nou te panse epa sa nou tap te vle non nou pat vle jovenel moïse mouri konsa li mouri mal ban lèd ban lèd pase yon chèf bandi mouri jovenel moïse mouri ki pi mal kon chèf bandi yon chèf bandi mou ou wè gon represyon gon bagay ki fèt ou wè katouch kòmanse ap tire men jovenel moïse mouri pa gen anyen k fèt Men jis nou menm nou pa ka mekontan nan lamò Jovenel Moïse non nou pa konsa nou pito nou di Jovenel pa t dwe mouri konsa pase Petrocaribe a fò ankèt la mennen Petrocaribe a fò nèg yo fò arete tout nèg ki te patisipe nan zak Petrocaribe e answit tou masak Lasalin nan fò moun sa yo al devan lajistis e masak Tokyo a fò moun sa yo al devan lajistis masak Bèlè an di Bèlè pran 10 zan e 4 masak answit answit. Pase lè wap gade pou wè nan yon peyi konsa pou wè yon ti granmoun mouri kriye an di ala wi bonsè Guy ou nan yon kay an chanmòt ou wè si wap gade a plizyè a plizyè bagay dokimantè pou yon granmoun jan granmoun nan kriye ou wè sa map di w la gen yon timoun ankò gen yon moun ki vin chache lavi pòtoprens yon sèvant y al avè l se la moun se an apèl sa krim pafè. RL prod se sa, se le fòmasyon, kòmantè, analiz. E pwi pa bliye ke nou trè familye. Si ou menm ou ta renmen familye avèk chanèl sila, la premyè choz kil fo fèr donk se pa sèlman gade men se abone, layke pwi kòmante sa pral pèmèt ke ou fè pati fanmi an e wap santi ou byen paske nan layv yo wap rann ou kont ke ebyen se youn nan chèn ki pi familyè.